Fwa sa a se tout bon vre, lapolis la pli detèmine ke jamè ke li pa p kite bandi yo taye banda tout tan li jwenn mwayen pou l anpeche sa fèt. Medam mesye fò m di nou Frantz Elbé ke m toujou ap pale de li, ke m toujou di nou li genyen volonte, pou konbat avèk bandi, avèk atoufè nan peyi Dayiti, ebyen Frantz Elbé ki se direktè jeneral AI, Polis Nasyonal la, ebyen fò m di nou, ebyen li bay yon gwo konferans pou laprès yè, ladan gen anpil dosye ki pale. Ebyen ou pral konnen ki kantite bandi ki tonbe, ou pral konnen ki kantite darestasyon k fèt, ou pral konnen ki kantite machin ki sezi, ou pral konnen ki kantite zam ki sezi, ou pral konnen tou ki kantite da lajan ebyen ki sezi. E yon lòt kote ou pral konnen ki strateji ke mesye Frantz Elbe Abòne, kòmante, layke, pataje. Voye bay chak grenn fanmi, chak grenn zanmi, ebyen ankouraje yo fè menm bagay avèw ki se abòne, kòmante, pataje, layke. Se sèl mwayen ou kapab akonpanye nou nan batay la. Mwen mwen kontan anpil paske lè w tande 94 bandi mouri, hum, se 94 nèg ki tap bay pwoblèm avèk yon popilasyon, avèk yon sosyete, avèk tout yon peyi, ebyen nèg sa yo pa la ankò. Bravo ak moun ki rann peyi a gwosè sèvis sa. Fò m di nou direktè jeneral AIPNH la, mesye Frantz Elbé, ebyen pandan yon konferans pou laprès ke li tap bay ayè ki te lendi 9 me 2022 a, ebyen fò m di nou li te prezante bilan travay li oubyen 6 premye mwa depi li nan tèt enstitisyon polisyè a. Ebyen nan okazyon sila, DG a, m ap pale de Frantz Elbé, li te fè l akonpanye avèk wo kòmandman pnh la nan tout entegralite l. Sa vle di tout moun ki se chèf nan pnh la, m ap pale de otorite yo, ebyen yo tout te la nan konferans pou laprès la. E pandan 6 premye mwa yo, sa vle di pandan 6 premye mwa depi Frantz Elbé enstale kòm direktè jeneral de la pnh, ebyen li an mezi pou bay bilan an. E se egzakteman sa m pral di ou yo, se egzakteman se sa yo li te prezante nan konferans pou laprès yè ki te lendi. 9 me 2022 a. Fòm di nou yo arive arete 4998 moun. Men motif arestasyon sa yo, paske fòk gon motif pou yo arete yon moun, e ben motif. Arestasyon sa yo, se pral, kidnaping, asasina, detansyon ilegal darm a fe, epi yo rive sezi plizyè bagay. Pami sa yo rive sezi yo, yo rive sezi 234 zam. Humm ou tandem byen. Yo rive sezi 234 zam. Zam wi m di w. Humm sa vle di gen 234 zam ki tap retire vi moun, ki tap kidnape moun nan peyi dayiti ke leta ayisyen rive jwenn kontwòl yo. nan moman n ap pale a. Sa vle di, si yo pa t pran 234 zam sa yo, ou pa konnen konbyen moun ki t ap mouri deja? An di chak zam sa yo t ap tiye 10 moun. T ap deja genyen 2340 moun ki mouri, si chak zam sa yo touye 10 moun. E, te gen posiblite pou chak zam sa yo te touye plis ke 10 moun. Alò, ou a wè konbyen vi moun ki epanye gras avèk zam sa yo, ke lapolis rive sezi a. E, lapolis sezi 658 kilo marigwana. E yon lòt kote tou, lapolis rive sezi 25 kilo kokayin. Hum! 21 machin avèk. Plizyè moto sezi. 21 machin wi. Ou tande? 21 machin. Avèk plizyè moto sezi. A vle di machin nèg yo ap fè kidnaping nan sa yo. Konprann? Hum! Antouka. E yon lòt kote tou, genyen 94 bandi ki pèdi vi yo. 94, sa vle di manke 6 sèlman pou yo te deja rive 100 bandi ki mouri. Sa vle di 94 nèg ki tap retire vi moun. Anpil moun ap di, bon Izo pa ladan yo, Lamò 100 jou pa ladan yo, Babekyou pa ladan yo, Chen Mechan pa ladan yo, sa yo e pa bandi. Ban m di w, humm, nèg sa yo pat fèt tou gwo sòlda. Yo te pase ti sòlda tou. Ebyen, menm jan tou gen ti sòlda la, si se pa depi kounye a. Ebyen yo met on fren nan vi nèg sa yo Ebyen nèg sa yo gen pou vin pi rèd ke nèg sa yo wap di la a wi Humm E nèg sa yo pa fasil pou pran yo non Gwo tèt sa yo Men Yap gon jou k pap pou yo kanmenm Ok Yap gon jou k pap pou yo Ebyen fòm di nou 94 nèg sa yo rive mouri, se pandan y ap goumen, pandan yon bèl operasyon ke lapolis tanmen. Ebyen, depi se bandi ou ye, ou konnen fòs legal la, yon sèl nou gen an Ayiti se pnh, gen kote ki gen plizyè, paske gen kote ki gen lame, men isi, bon, gen moun ki di n gen lame wi, se zafè pa yo. Lapolis sezi! Anpil moun ap poze kesyon, kòb sa yo, eske yo pral brile yo? Fè respè nou non! Kòb sa yo dwe ale nan trezò piblik! Paske kòb sa yo, se kòb leta yo ye kounye a. Gen anpil moun k ap travay ki gen kèk mwa k pa ka touche. Kòb sa yo ap itil yo. Ou wè leta gen, gen kont travay, leta gen kont okipasyon pou l fè avèk kòb sa yo. Epi tou, ebyen 21 machin sezi, genyen sou komisarya k pa gon grenn machin wi nan peyi a. Ebyen, reyensere machin sa a nan yon fason, epi, apre sa soti avè l bay kote ki pa gen yo pou machin sa yo o sèvis popilasyon an, o sèvis polisye yo. Ann pa pran yo fè menm jan lè yon moun rive sikilasyon, nou lage yon kote pou kraze, men pran yo pou yo itil peyi a. Nou konprann? Mwen sa k fè m plis mal se paske genyen 4998 moun, make 2 moun pou yo 5000, ki arete, ladan yo omwen genyen yon 3000 bandi. Epi se 94 bandi sèlman k mouri mesye. Nou ranse kèlke pa. Omwen m ta tande gon 2900 bandi k mouri, omwen m ta tande gon 2800 bandi ki mouri. Mwen m twouve nou parese nan sans sa, te dwe gen plis bandi k mouri. Mph te dwe gen plis mesye. Paske si nou arete 4 mil 998 o mwen gen 3 gen 3 mil bandi ladan yo nan 3 mil lan nou te ka pa touye yon 100 men 2 mil 900 te ka mouri bon ou ta pral tande Pierre Espérance papa mph paske nèg sa e bandi sèlman l defann ou ta pral tande l ta pral di w mezanmi beny de san mezanmi masak mezanmi abi. Men, lè se polisye yo viktim, ou pa janm tande l nan men. Li la sèlman pou defann gang, defann bandi, defann malfra, defann malfetè parèy li. Ou konprann? Men pa janm la pou bat yon bèl bravo avèk enstitisyon ki rele pnh la. Men l toujou la, a chak fwa polisye yo download yon bandi, pou l voye monte. Men, nou pa ka fon peyi konsa non. Pase Menm bandi nou arete nou pa vle touye a lap touye nou wi paske li pap fè 1 an li pap fè 2 zan nan prizon e lèl libere premye moun lap fizye se polisye sa ki ta aretel la nou wè e renmen m renmen nou lèm di nou fèl yon sèl fwa avèk yo nou wè e renmen m renmen nou mesye humm antouka men fòm di nou genyen Fred Hype Ebyen ki se yon gwo po dousè ke peyi a e ka konte sou li, pami gwo yo, li se yonn ladan yo. Ebyen gon gwo rimè kap kouri ki di l mouri, nou an mezi pou n di non, Fred pa mouri, men l byen grav. Ebyen nap chèche plis enfòmasyon, nap pote pou ou talè. M ale, yo rele paj la Odit. Abone sou m.